Hello hello hello hello hello Koman nou ye? An nou pran yon dezyèm egzanp ki sanble ke moun sa yo preske genyen menm bagay. Nan dezyèm egzanp lan, nou genyen 2 medam. Se Johanne ansanm avèk Valerie. Men ki antite ki konpoze 2 medam sa yo. Gade byen apre pou nou kontinye. Ahahha! Nou vin wè, pwen de diferans ki gen la a, ki majè, se nan etid ke y ap fè. Nan de etid diferan sa yo, li sifi, malgre yo te gen yon ansanm de bagay ki sanble, pou yo genyen yon kosmowizyon diferan yo youn de lòt, paske la, lè w abòde yon sijè, Johann gen yon tandans, yon anfaz nan syans administrativ ki pral pèmèt aske li wè sijè sa a tèl manyè. Tandi ke Valérie ki gen yon tandans edikatris, li plis pwoche pou l bay moun dezyèm chans pou yo grandi, toujou konnen moun kapab grandi, ebyen li pral wè menm sijè sa a. yon lòt fason diferan avèk Johanne ki se sè l, ki soti nan menm fanmi avè l, yo leve ansanm, yo pase nan menm lise, yo nan menm relijyon e yo abite menm kote, yo nan menm inivèsite. Men akoz ke yo gen zanmi ki diferan e yo gen lòt etid ki diferan sa vin fè aske kosmovizyon yo pa ka menm. Plizyè egzanp pa ka deranje, okontrè l ap ede nou asimile konsèp la pi byen. Pou kounye a, nou pral gade ansanm kòman kosmovizyon an ka chanje konpòtman yon moun, an rezon de fòmasyon ke li pran oswa etid ke li fè. Nou gen yon senaryo. Rive nan lari, nou jwenn yon moun k ap benyen nan san l. E gen 3 pwofesyonèl nou pral prezante w ki vini sou moun sa e ki gen yon konpòteman diferan youn de lòt paske fòmasyon yo te diferan. Premye pwofesyonèl la, se yon polisye. Polisye a, lè l rive li wè yon moun ap benyen nan san, ki sa ki fè, avèk enstenk polisye l, li pran, li ap eseye etabli yon, yon perimèt de sekirite, pou li kapab anpeche moun vin souye sèn de krim nan. L ap. rele jij de pè pou kapab vin fè premye konsta. Dezyèm pwofesyonèl la se yon medsen oswa yon enfimyè. Lè yo rive kategori fòmasyon moun sa yo resevwa, lè yo rive sou sèn de krim nan, premye aksyon ke yo fè, se gade èske twous yo genyen, Kit nesesè, paske la a, se yon pasyan ki atè, li ta renmen ba l lavi. E premye moun ke l pral gen pou l rele, se anbilans, pou yo kapab vin chache moun sa a, apre yo fin fè premye swen yo. Twazyèm pwofesyonèl n ap prezante w la, se yon jounalis. Ebyen jounalis lan, lè l rive sou moun sa a, premye aksyon ke l fè, li gade kòman li kapab kouri pran telefòn li pou l filme, pou l fè foto, oubyen li ka rele radyo l la pou l mete an liy, medya l pou l mete an liy, pou l kapab di men sa m ap viv nan tèl zòn. Menan, èske w gentan remake sa k fèt la? Twa pwofesyonèl anfas yon moun ki ap benyen nan san, yo genyen twa konpòteman diferan. Paske tou senpleman, fòmasyon ke yo resevwa di men sa yo dwe fè. Kounye a, kesyon m te kapab poze w, èske sa vle di se paske jounalis la mechan ki fè l pa rive sou moun nan atè a? E ke se paske enfimyè a se pi bon moun, polisye a tou son mechan? Non! Se an rezon de fòmasyon l. Si se te yon polisye ki gen yon fòmasyon medikal, li te kapab aji yon fason diferan avèk yon polisye ki pa gen fòmasyon konsa ditou e ki konnen ke l dwe etabli yon perimèt de sekirite pou anprent nenpòt moun pa tonbe sou li. Se tout enpak ke kosmovizyon yon moun kapab fè l fè an rezon de fòmasyon ke l resevwa. M ta renmen w reflechi pou w wè kòman avan w jije yon moun, gen yon pil bann bagay ki dèyè tèt li ke w pa konnen. Mentenan nou rive nan ti ribrik sa ki di Kisa ou dwe aprann de videyo sa? Videyo sa vini pou l di yo chak moun ou rankontre sou wout ou yo diferan de ou menm. Menm si moun sa te menm manman menm papa avè w li diferan de ou menm paske arive yon sèten peryòd nou kontre avèk yon seri de bagay nan vi nou ki diferan youn de lòt. Videyo sa li vini pou l di w lè w konprann nou chak nou diferan an rezon de kote nou soti sa nou fè sa nou viv sa nou etidye fòmasyon ke nou resevwa zanmi relijyon ke nou ye li vini pou l di w aprann gen tolerans. Videyo sa vin di ou si opinyon lòt la diferan de ou. Aprann ke premye rezon ki koz sa, se pa paske li pa renmen ou. Men li kapab se paske nou pa travèse menm kalite vi. nan mond sa. Grenn bagay la se aprann chita pou nou diskite, tolere lòt la avèk opinyon l paske nou chak nou gon kosmovizyon ki diferan. Videyo sa te vini pou l di w pa gen yon moun ki fèt avèk yon kosmovizyon ki statik, ki pap fè yon pa. Kosmovizyon yon moun se yon bagay ki grandi chak jou an rezon de anviwònman l, an rezon de sa l ap konfwonte nan lavi a. Abòne ak paj la pou lè twazyèm videyo a pral soti ou kapab vini pou nou pale ansanm, diskite. Ou kapab poze kesyon, n ap reponn e n ap fè wout la ansanm. Non pa m se Marc Bernard Bellony. Ansanm n ap reflechi, n ap pataje, n ap medite e nou ap genyen yon lanmou pou yon sèl kominote. Merci.